Ou djet banm pwen sa e ou djet ban mwen li nèt oh bas mwen wè wè wè sa bagay kanibal nèt wè sim fè sa devan ou menm ou menm ou ka gen perèz manè ou ka gen perèz wi mwen oh ou menm yo wè ou te pale de JB bòs ki JB se mwen ki gouvène sektè sa wè sektè sa se pou mwen li ye sèlman wè bòs mwen pa gen lòt nèg ki ka vin gouvène l non apre mwen apre pwen sa m gen an wè bòs mwen bon bòs bon m moutre w yon ti bagay. Kisa? Ti frekansite ti moun frekan kap vin fè moute m derespektan sa nèg ap rale dife rale bèt moutrem non monchè m pa rele ti siro ankò vre m pa ti siro vre pasekye mwen menm m pap baw manti mwen menm sektè sa mwen menm pifò moun pèm pase yo konn kisa m peze kisa m ye pase mwen menm m pap baw manti pou misye fèm wè gwòsè bagay sa menm pa nan zanmitay. Kòman m pral jerel kounya la e sal fè Pase l pa konn se mwen granmoun isi a si gon nan plèn nan la nan plèn nan la si gon granmoun nan plèn nan la enben m pral moutre l m pral jere l zanmi m e sa l mouri fè mwen m maranm nan grande avèk timoun piti yo ok kounya l ap konn kòman m pral jere l.